Ou ka konn wèl nan zòn nan wi men. Misye pa twò wo. Men li mens. Li gen yon ti koulè klè sou li. E pi li fè yon ti chèch bagay. Ou pa konn misye wi men. Mwen menm pa nan jan de moun sa yo ap di nan la non. Ah ok. Pat gen men. Men wout la la frè. Rive pi devan mande pou li. Map manje la. Atè w nèg anpil mesye. Enfòmasyon m mande nou mesye si nap ban mwen ban nou. M tou m ba nou piti la deja e ou vle kanpe la e. Mande pi devan pou li fè. Ti pou nou pou nou poze n frè. M pap ka ba sa k genyen. Sou kisa w kanpe menm? Sa k genyen lap grate kòl konsa ou bezwen bagay? Hein?